bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous dans la caillou pour capable porter baou. Une nouvelle émission, très bon week-end dans notre compagnie. Je pense que ça va aller pour tous les gens qui écoutent et qui regardent RL Pro. ceux qui sont à l'étranger, même si... Euh, Se un sentiment mele de nostalgie bien sûr mais écoutez ça va aller ne vous en faites pas paske nap priye Bondye pou ke yon jou bagay la kapab mache nan peyi d'Haiti se pa tout jou pou malheur nou ta kapab di pote dessus sou bonheur paske quand on fait du bien ben on jou kan menm espere ke wap jwenn yon retour positif alors c'est parti pour votre émission Collègue 400 Mawozo reponn RL Prod. Jan mwen mete l nan tit lan, ben se kòm sa. Kòlèg a repondu, Konsènan atak oubyen bouch long batay ki gen antre nèg Pè Lobran yo ki yo menm al jwenn Vitelòm poukò li la. Kòlèg a repondu, Eske je pe dir sajman? Bon, pa mal paske kòlèg nan pa demanti. Men. Li di yon bagay an plis, petèt nan yon lojik pou fè yon jimnastik. Men a byen antandr kòlèg, w ap fini pa rann ou kont ke kapab genyen pwoblèm. Wi, efektivman, genyen pwoblèm nan baz la. Men sa pa sa ki twop enteresan non, paske li pa atake nou. Li pa di nou bay manti. E pi, li plis aksantye, m ta kapab di voice li an sou kesyon site doudoun. Sètadi nan jou k ap vini yo la, fèt atansyon a vou lè jan ki abit la ba e moun ki tou pre an tou paske lòbèy kapab pete. Se parti pou la voice de kòlèg, sa dure 4 minutes. Wey wey wey m nan kay la bonjou bonswa tout moun le mond an pèsòn e pou moun kap tande m maten bonjou pou moun kap tande m apre midi bonswa e vwa sa m jis lage l m pa lage l pèsonèl a sèl ou menm non RL prod men ke ou di ke mwen menm apè lebren M tire sou pè lebren jis m ap fè w konnen ke sa ka rive m se gang men m pa yon bèt nwè pè lebren e frè m e pè lebren e zantray mwen e boul grenn mwen m p ap janm tire sou pè lebren e lè fini tou m p ap janm gen yon alye tou Pou m oze m tire sou li. Pa kont si Aly a fè 1 m gen zam lan menm. Lojikman m sipoze fè 2. Pa gen lang a dent pa mòde. Sa ka rive m ka gen yon alye nou nan yon ti pale anpil. Pale anpil la mennen kout bal men se swa jamè dan ma vie pa mwen kap fè 1 m pap janm fè 1 paske m respekte keske vle di yon alye alye son gwo fòs li ye e mwen menm avèk pè le brun nou pap janm ka lankont pè le brun al regle afèl pou l ka retounen lan teritwa l kote yo plase l chèf la, paske l gen dwa santi plas kote l fèt li chèf la ap frèt, l al chofe djab li. E se pa pwoblèm nou genyen. E pa paske w wè l al bò vi a. E pa paske ou wè lal bo fi a pou di se son pwoblèm. Son travès ke pou lal regle bagay li pral regle kote li pral regle la. Tande Elpoud, sa w te bezwen konnen an m fè w konnen l. Paske nou menm nou respekte kèske vle di alye. Konprann? Aprè sa, pou nèg djaboul yo kap ki bezwen tagèt bouda Doudoun yo. Nèg djaboul sa yo. An premye pozisyon, m aprann ke nou tire yon nèg dèske l sot lan doudoun, pa kont nèg sa se yon inosan. E, menm lòske l se yon inosan, nou fè nou kado viktwa sa, jodi a. Le jou ke m pran yon rapò Rann kont de nou menm ankò. M ap rantre anndan djaboul e sa m bliye m pap fè. Tande! Sa m bliye m pap fè. E ou konn sa fè lè nou fè dezòd la m pa rantre djaboul? Paske mwen menm m pa rantre renmen, m renmen rantre sou nèg an lach. E m annik di w m ap vin sou ou, si m ap vin sou ou lendi m di w m ap vin sou ou lendi. Si m ap vin sou ou lendi ou madi m di lendi ou madi m ap vin sou ou. E ou mèt atann li te mèt lè l ye m ap ateri. Depi w wè m di w m ap pile m ap pile l. One menm pap pe al pilel an l sot de lach on pote boure kou sipriz m pa fonksyone konsa pase m se gang m gen zam nan menm gwe gen zam nan menw m renmen le neg la chita lap tann mwen map rantre sou sol ou one m pap baw kou lach. M pa bezwen blende mwen menm pase m pa ann afè a lapolis. M pa vin pran kou sipriz, kou mal konprann la. E sèl sa ke m t ap fè nou konnen, m ap swete nou bòn aprè midi. Que Dieu vous benisse. Kòlèg, mwen m toujou pale ak kòlèg pou m di kòlèg, twò dotorite la. Paske kòlèg se yon nèg l ap pale, lè l ap pale ou resanti yon sètèn otorite nan vwa li. Se kòm kèlken ki n'a pè de ryen. E poutan kòlèg, lè Magali ap pase a laksyon, lè Magali kanpe sou batay tout bon vre, ou konn Magali renmen zen. Enfòmasyon toujou vin jwenn mwen di m ke nou pa janm renmen kanpe. Y a un pti pwoblèm konsènan la tribu des 400. Fason operasyon yo mennen an, ben se byen paske y a une certaine détermination, gen anpil konbativite de la part des policiers qui sont à l'intérieur du char. Men écoutez, si genyen sa n ta kapab rele yon veritable pénétration en milieu urbain, Sa t ap poze pwoblèm. Ekoute, kant lèzòm de 400 yo anvayi wout lan pou fè yon seri de bagay, swa fouye machin, fè kidnaping, lapolis sètèn fwa toujou prezant. Kòm pa egzanp lè Magali ti blòdè, demwazèl, bakòp men l ap fè san. Men apre, kant sèzòm la se son retranche alenteryè. 2 zòn yo, sa arèt la. Epi lelandmen, yo soti. Se kòmsi m ta kapab di w ke s on kay ou genyen, ou pa gen pwazon rat ladan l men w gen yon pakèt sourit oubyen rat. Lè yo anvayi kay la, ou kouri dèyè yo, yo antre nan twou. Men, ou pa janm fè ankenn jimnastik swa pou w ta bouche twou a oubyen pou w mete pwazon rat. Èske w konprann? Donk, Le problème reste entier. Si petèt pandan nap goumen sou lari a gen de twa nèg ki tonbe ok se byen men si nèg yo te konprann ke lapolis tap rapousib yo jouk kote yo retranche an ebyen se tap bon. Se sak fè w wè m pa vle pale twò fon nan kesyon acha dekipman menm lè m ta konnen Ki modèl ekipman lapolis ap gen nan menn? M poko ap di sa paske m vle wè pou Ariel Henry pase a laksyon. Trop de defi Mesye Ariel L'homme de 72 ans nou just rete ap tann paske anpil moun enpasyan. Bon! Koze Izo. Izo Village de Dieu. Tande non Instagram, erè w fè? An w valide izo? Tèt chaje. Bon te kwè te gon pakèt moun la, m bliye kòman yo di tèm nan wi, ki t ap epengle izo se sa? Obyen yo t ap report li? Menm wè Instagram valide izo kòm atis mafya wi. Kèlè sèt istwa? Instagram tèlman valide izo kòm atis mafya, gen nèg ki fè kont sou non izo vilaj de dye. Kèlkeswa nèg ki fè kont sou non izo vilaj de dye, nèg sa yo ta dwe arete l tou. Paske M pa konnen. Nèg yo, yo la pou yo fè tout kou. Èske w wè kisa yon nèg fè? Nèg la fè fo paj, nèg la fè tout yon seri de bagay, li gen paj atis. Waw! Ayiti a fòkè. Men se pa sèlman Ayiti ki konsa non, e mond lan. Men ban m di w yon bagay frè m. Pou yon nèg wè ap fè yon paj, se yon fo paj Izo fè? Kèt mesye! Ayisyen nou pa serye non. Nou pa serye. Nou pa serye. Valide kont Izo, Izo tèlman kontan, vwasi une petite video. Allo. Kesa Instagram Wi m ka edew silvouplè Wi atis mafya an Ok paj mwen an verifye Poukisa n verifye l la menm Ok paske m son atis ki fò map fè bèl mizik Ok m konprann wi. Non an chanje, kijan m rele kounye a? Atis mafya mond lan? Kijan atis mafya mond lan? Non, atis mafya te yè, konsa m rele? Mond lan? Enben, kòm se nou k ban m non an, pa gen pwoblèm. Ok. Enben la, m tou ap swe. Ok, m pral verifye m wè. Ok, ok. M verifye vre wi. M verifye. Gade mo sa. Ok ok. Ok. Panchou. Yeah respè anpil respè. Facebook pral verifye m tou. Oh yè swa m te lan dòmi yè swa Facebook te rele m yo te di yo te di yo bezwen m yo sa vòl pale avè m. Kijan tout bagay mwen nèt. M gen majo Canada. M pa pral jwe Canada kounya manager m pap vle. Ok nap gentan pale nap gentan pale mal gade m pral monte sou Instagram nan la m pral fè kelke bagay mwen la m mwen m verifye wi ok ok tout moun ap fèm konnen paj mwen an verifye kounya paj Instagram mwen an verifye depi se fo paj depi se depi nou gon paj Instagram ekri nou li pa verifye kap mande n kap fè bagay sa yo epa atis mafya mond lan. Gen plizyè paj Instagram la k ap mande sou nonm bagay sa yo k ap fon seri de zak. Paj atis mafya mond lan verifye. Non an chanje kounya wi. Ou tande? Yo verifye m kòm atis. Instagram verifye m kòm atis. Vye fatra vye fatra ayisyen e pa tout non. Vye fatra ayisyen sa k pa ka fè yon bon analiz yo. Pandan Instagram konnen m kòm atis yon vye chen sal. Ok, m ret la. Citizen jere sa. Yeah. Nou menm nou doub nasyonalite. Yeah. Nou paske pa ayisyen anko. Citizen jere sa. Citizen jere sa. ok. Moi je pense que c'est le temps de se quitter paske nap tounen tout à l'heure justement pou nou kapab vini avèk lòt dosye paske genyen yon entèvyou la nou pral jwenn de yon konfrè ki li menm pral pale avèk kòlèg e misye pral poze kòlèg kesyon sovaj. Rete tout à l'heure. Sou chanel la Nou pral vini avek Tout detay sa yo Pou nou Entre tan on va se kite avek Enfomasyon kap domine aktyalite a epi apre on va revni pou boukle. Pandan yon rankont ak laprès jedi 30 jen pase a, gouvènman an atravè minis ekonomi ak finans lan evoke nesesite pou ogmante pri gaz lan. Leta pa ka kontinye sibvansyone pwodui sa ankò pandan l koute ant 7 a 9 milya goud ak trezò piblik lan, selon Michel Patrick Boisvert. E nan moman nou ap pale la, nou kapab pale de chif ant 7 e 9 milya de goud pa mwa n ap sibvansyone aktyèlman. Nou genyen pli de 331 goud ke leta sibvansyone sou chak galon gazolin. Un peu plus de 250 goud sou galon diesel et puis un peu plus de 260 goud pou chak galon kewozenn ki debite nan yon ponp. N ap konprann sitiyasyon sa a, li pa tenab. Ogmante pri gaz la se yon nesesite si n vle kwè minis ekonomi ak finans lan. Titilè MEF lan fè anons sa a an maj sinyati yon akò ki gen pou wè ak pwogram siveyans ekonomik Ant gouvènman ayisyen ak FMI, ajisteman pri yo ap fèt gradyèlman, selon presizyon minis Boisvert, ki pa fikse dat pou antre an vigè mezi sa a. Aspè a konprann byen, fòk trezò piblik jwenn goud la, epi pou bank santral li menm, non sèlman mete goud la a dispozisyon, men konvèti goud la an dola. Ki vle di nou gen pwoblèm e finansman monetè e sou deteryorasyon goud la. Donk sitiyasyon sa li pa tenab, donk sè dire ke nou pa gen yon presyon pou gaz la pou li ajiste kounya, men yon gouvènman ki responsab li pa kapab pa angaje l pou li fè ajisteman nan pri pwodui petwolye yo. Gouvènman an ap tann bon moman an pou ajiste pri pwodui petwolye yo nan ponp yo, selon minis ekonomi ak finans lan ki soulinye ajisteman sa inevitab. Pap gen okenn ajisteman ki pral fèt tankou jan sa te fèt nan mwad desanm pou n soti, pou nou fè yon gwo bon, yon gwo pa, ki vle di ap gen des ajisteman ki ap fèt e se des ajisteman nou panse ki ap sipòtab pou la popilasyon, men li inevitab, nou pa ka pa fè ajisteman, kondisyon kounye a poko pèmèt li, lè kondisyon yo reyini, n ap kòmanse avèk des ajisteman gradyèl pou nou kapab soti nan finansman. Nan yon moman kote popilasyon an de pli zan pli mefyan pa rapò ak otorite yo, ajoute sou sa, fenomèn ensekirite ak kidnaping san konte mizè lan, si pri gaz la ogmante tout bon vre nan jou k ap vini la yo, anpil moun ap atann a yon reyaksyon spontane bò kote popilasyon an, reyaksyon ki kapab gen gwo konsekans sou ekonomi nasyonal la. Ekip sinyatè akò 11 septanm yo ap prepare yo pou monte pri gaz la. pou kapab ranfòse mize ak malsite popilasyon ayisyèn nan. Fas ak sitiyasyon sa, Konbit pa t ka fè silans, menm jan avèk yon ansanm gwoup ki te nan lopozisyon, jodi a, ki ouvèteman adere avèk akò 11 septanm lan. Gen lòt tou ki pa gen ase kouraj pou yo fè pèp la konnen ke yo anfas li, ki jodi a, otou de tout diskou yo, se 2 bagay y ap mande, men yo konnen ki pa posib avèk Ariel, se dabò pou gen eleksyon sou san pèp la, pandan moun pa ka sikile anndan peyi a, dezyèmman pou gen sekirite nan peyi a. Kòm kwa ou kapab mande yon moun k ap viv de ensekirite ki se Ariel Henry, dayè fòk nou di l Ariel Henry pa gen lejitimite, l pa gen legalite, sèl fason pou l kontinye rete sou pouvwa, fòk gang yo kontwole peyi a pou pèp la pa ka leve kanpe. E reyalite sa a, nou denonse l men nou mande popilasyon an tou, se vre li pran anpil desepsyon dènye moman sa yo, de moun lè Jovenel Moïse t ap eseye ogmante pri gaz la, an 2018, jiyè 2018, ki te di pèp la fòk li pran lari e nou konnen evenman 6, 7, 8 jiyè yo. E jodi a, se moun sa yo ki nan Primati, ki nan Palè Nasyonal, ki ap banboche e ki ap prepare yo bò kote Ariel pou ogmante pri gaz la. Ebyen, ki sa yo bay kòm agiman? Se ke pri gaz la ogmante nan nivo entènasyonal, pa rapò a kriz ki genyen nan gè Etazini avèk Ikrèn, Larisi avèk Ikrèn nan, E pa rapò ak sitiyasyon sa fòk yo ogmante pri gaz la. Ebyen nou ta kapab relanse bal la bò kote yo, poukisa yo te ogmante pri gaz la resamman pandan sou mache entènasyonal la l pat ogmante? Poukisa avan yo konn abitye ogmante l epi sou mache entènasyonal la pa ogmante? Pou nou menm desizyon sa se yon desizyon kriminèl e prensipal enstigatè a lekstèn ki ap manniganse pou gaz la ogmante se Fon Monetè Entènasyonal men nou konnen se yon bèl non men pou nou menm peyi di Sid yo se Fon Malediksyon Entènasyonal. ki yo menm malfektè egalman, ki yo menm vle a tou pri pou yo ogmante pri gaz la anndan peyi a, paske pa ka manje pèp ayisyen an pa konsène ni Bank Mondyal ni Fon Monetè Entènasyonal, pwoblèm ensekirite, chomaj pa entèrese yo, sèl sa k entèrese yo, kòm yo abitye bay peyi a yon seri de kout ponya atravè de prè, peyi a dwe yon pakèt lajan. Ebyen, yo bezwen pou gouvèneman Ariel la, pa le byè de ajan FMI ki nan ministè finans lan, e Mesye Braver, men nou konnen se yon ajan FMI ki nan ministè sa, ki ap pran lòd FMI, ebyen, yo bezwen pou resèt leta a ogmante, pou ribrik ki gen nan sa yo rele bidjè la jounen jodi a, kòm nou konnen pa gen okenn kondisyon ki reyini pou gen bidjè anndan peyi a moman sa, paske bidjè a se yon lwa, se sa fè yo rele lwa de finans. Ebyen jodi a yap pare pou ogmante pri gaz la pou yo kapab peye dèt. Ebyen nou di Ayiti pa dwe, pèp ayisyen an pa dwe, paske FMI ak Bank Mondyal se zanmi yo nan boujwazi a yo prete, se magouyè nan gouvèneman yo yo prete e jodi a si gen sèvis de la dèt ke leta ayisyen, gouvèneman Ariel la, li bezwen peye, se pa sou pèp ayisyen an pou l peye l. E nou menm onivo de Brigad Sendik Anti Koripsyon, Se sa, lòske nou tande minis finans lan, Misye Patrick Boisvert, fè anons ke yo gen entansyon pou yo ta monte gaz lan nan jou kap vini yo la, sa vrèman preyokipe nou parapò avèk sitiyasyon sosyo-ekonomik nou konnen peyi a travèse, keseswa diferan kriz ki genyen. E lè nou konnen resamman gouvènman sòti yon bidjè, fason ke yo sòti bidjè a, nou wè bidjè sa se pa yon bidjè ki reyalis, se pa yon bidjè ki gen envestisman ladan l. Donk, malgre yo anonse yon ansanm de pwogram sosyal, men jiska dat nou konnen tout. pwomès gouvènman fè li pa janm respekte yo, menm si m vle pale de kesyon komisyon ke nou menm nou fè pati l lan ki se yon komisyon ki te prevwa bay yon sibvansyon avèk sektè transpò sa te nan benefi popilasyon an jeneral. Malerezman, nou wè nan kontèks kote ke peyi a ap travèse tout kriz sa keseswa o nivo peyi a men s on kriz entènasyonal tou pa rapò avèk kesyon gè Ikrèn Larisi an men lè nou konnen nou nan yon leta kote ke pa kreye mwayen pou l reponn avèk yon seri de obligasyon pou bay popilasyon an sèvis, epi mete sou sa pou n wè jan sitiyasyon pèp la ye la, non sèlman yo te pran desizyon ogmante gaz lan nan mwa desanm 2021 an, ankò jounen jodi a malgre tout pwomès yo fè popilasyon an yo pa respekte epi yo anonse ke li yo gen entansyon monte gaz la nou deklarasyon nou menm onivo de brigad sendikal antikoripsyon nou voye leve donk nou panse popilasyon an pa prè pou ke li aksepte yon demach konsa pou ke li kapab di gouvènman Ariel la ta monte gaz la nan jou k ap vini yo la. Se nan sans sa n ap gade non sèlman lekòl la apèn fèmen, n ap konprann byen gen anpil paran k ap fè fas a yon sitiyasyon difisil non sèlman pou yo pran kanè pou pitit yo men gen ki dwe prèske tout ane an poko wè wout e gen lekòl ankò k pral ouvè la apati de mwa septanm. Nou poko menm konn ki akonpayman leta li menm li pral bay moun yo epi pou kounye a ankò pou gentan anonse ke yo pral monte gaz la sou popilasyon an men jounen jodi an nou panse ke kesyon sa a minis la pa ka antre nan yon lojik konsa paske popilasyon ki nan sitiyasyon sa yo menm lapolis lan yo pa bay mwayen nan bidjè Ministè a pou ke l fè fas avèk kesyon fenomèn gang nan ki genyen, popilasyon an pa ka vake, yo pa ka regle aktivite yo, tout moun chita lakay yo kounye a. Nou konnen nan zòn gran sid lan pa rapò avèk pwodui premye nesesite yo krenk renmen monte, e gen yon enflasyon ki egzajere, donk tou sa preyokipe nou, donk nou pa wè se nan moman sa ke gouvènman panse ke l ta kab al monte gaz la malgre tout lòt pwomès angajman ke l te genyen pou l te. akòde sibvansyon avèk sektè transpò a pou ke popilasyon an soulaje e nou wè jiska dat moun yo ap peye anpil kous machin e kous machin yo byen chè donk e nou wè gen rate gaz ki menm kap pèsiste sektè prive a jounen jodi an ki gen monopòl la nan men l yo kreye de rate atifisyèl y ap fè mache nwa avèk gaz la paske y al vann gaz la sou mache enfòmèl donk tout sa yo se dezòd k ap fèt nou panse ke leta dwe pran de dispozisyon pou l mare senti l menm jan a lòt peyi ki fè sa lòske nou nan kriz entènasyonal sou kesyon pwodwi Petwolye yo. E nou tande Minis Finans lan di Leta fè omwen e defisi anviwon 7 a 9 milya de goud chak mwa pou ke l sibvansyone gaz la. Nou panse ke se toutafè nòmal lò gon Leta ki ta sipoze sèvi pèp li. Donk li pa ka nan moman difisil konsa peyi a fè fas, popilasyon ap soufri, donk pou yo panse yo pral monte gaz la. Nou menm, kesyon sa a nou voye l jete. bien loin, donc nous même au niveau des syndicales, nous mêmes des populations à mobiliser par rapport à de que le gouvernement lui-même l'État souhaité ou prendre. Au nom de toutes les organisations du secteur des MPME, je vous dis bravo. Toutefois, en dépit de la grande satisfaction que peut procurer ce dispositif essentiel nous permet d'évoluer dans notre rôle d'encadrement et d'accompagnement des micro-entreprises. Il me faut souligner certains, certains problèmes qui persistent à freiner le développement des MPME en Haïti. En effet, l'insécurité, l'absence d'une base de données identifiant les MPME et les catégorisant branches d'activité contribuent fortement à la marginalisation de nos membres. En outre, la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis plusieurs années, associée à certains aléas naturels, notamment le dernier tremblement de terre ayant frappé le Grand Sud le 14 août 2021, a des répercussions économiques catastrophiques sur beaucoup de nos membres affiliés. En effet, y a des milliers de commerçants à avoir subi des pertes considérables ayant entraîné leur faillite et leur décapitalisation totale au niveau du secteur des micro, petites et moyennes entreprises d'Haïti. Nous comptons aujourd'hui seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince plus de 60 000 commerçants décapitalisés et en attente d'un programme de refinancement. Vous devez comprendre qu'il s'agit ici de 60 000 familles, c'est-à-dire pères, mères, enfants ruinés, ne sachant trop à quel vouer pour se tirer d'affaires. Je ne saurais rester indifférente à leur souffrance et faire comme s'il n'avait jamais travaillé, jamais existé. Ma conscience me le défend à, et ma responsabilité en tant que présidente de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, me l'interdit. Mais la mise sur pied de cette chambre en Haïti me fait entretenir l'espoir que sous peu, on arrivera à ouvrir réellement l'accès au développement et au renforcement de l'autonomie des micro, petites et moyennes entreprises. Que le renforcement des acquis de la coopération bilatérale nécessite le concours de tout gouvernement, entreprise, société civile. Le besoin se fait sentir et de finir ensemble de nouveaux programmes d'assistance technique et financière répondant aux attentes spécifiques des opérateurs des deux pays. C'est à quoi nous nous attelons avec nos amis panaméens. Il reste bien sûr de nombreux défis devant nous, mais la cause est connue. encadrer et contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises à travers la République. Madame la Présidente de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne, et intercaribéenne, permettez que je vous présente mes plus sincères félicitations pour votre engagement à la cause des entrepreneurs du secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Dans un pays en but à une instabilité politique chronique qui corrode le climat des affaires jusqu'à décapitaliser les entreprises, résister malgré tout et garder les emplois. Vous méritez nos félicitations, chers entrepreneurs. En dépit de tous les facteurs de découragement et de renonciation que vous avez croisés sur votre chemin, vous avez trouvé la force et la foi de résister et de mener le combat pour une cause en laquelle vous croyez très fermement et grâce à votre ténacité, nous voici ce matin en train de procéder au lancement de cette nouvelle chambre qui va apporter un souffle nouveau dans le panorama de l'économie haïtienne. Sachez que l'État haïtien, le gouvernement vous est reconnaissant. Nous sommes à vos côtés et nous combattons chaque jour pour un climat des affaires plus propice. Nous saluons aussi, en cette occasion, la coopération panaméenne à travers l'ambassadeur Francisco Javier Torres González, dont la contribution sans équivoque à ce projet en a facilité le bon déroulement. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nul doute que les retombées positives de cette noble entreprise feront l'affaire à coup sûr des deux peuples. C'est aussi l'occasion pour le ministère que je dirige de féliciter et d'encourager toutes les structures d'affaires du pays qui s'évertuent à faire fructifier leur entreprise contre vents et marées. Ce faisant, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous contribuez à la création d'emplois et de richesse en Haïti. Et pour cela, le gouvernement dans son ensemble, particulièrement le ministre du commerce, vous sègrer. Nou tout wè yon video kote ke nou wè se yon ansanm de moun yo alinye, yap moutre yo. Bon petèt ke yo fè sa pou yo ka moutre nou kondisyon lavi anndan prizon an, men sepandan yo fè sa tou pou pèmèt nou wè nan ki kondisyon yap viv. Nou wè de twa moun ki pa menm ka kenbe kò yo menm. Nou wè de twa moun. ki, lè yo kanpe, ou an mezi pou kontwole konbe zo kòt ki nan lestomak yo. Sa vle di, se yon sitiyasyon ki enkyete lemonn antye, lasosyete ayisyèn ann antye. E, kòm defansè dwa moun, gade, rete silansye, se kòm aksepte kondisyon lavi moun yo anndan prizon an. M toujou di l, kòm avoka k ap defann, m toujou pale, m se youn nan avoka ki dekri fidèlman Les conditions de détention au sein de nos centres carcéraux Kisa n ka fè kòm defansè dwa moun? 1 Mwen menm, m plis enplike nan kesyon batay pou respè dwa moun nan paske m se avoka. Ou ta di tèt ou, w ap fòme yon selil anndan prizon oubyen anndan kabinè nou pou n asiste yo, kibò? Kòman m pral fè asiste yo piske Leta pa ban m garanti pou m travay? Kòman m pral fè asiste yo piske mwen pandan m pral travay m manke mouri pou tèt pa m lavi m pa pwoteje? Kòman m pral fè asiste yo piske aparèy jistis lan sou mòd poz oubyen sou mòd avyon? Kòman m pral fè ede yo piske pa gen okenn espwa, pa gen anyen ki fèt bò kote otorite leta yo pou di tèt yo ekoute banm fè yon jan pou sistèm nan fonksyonèl? Bagay la pral pi konplike. E eskize m si m di l konsa. Konplike nan ki sans? Akoz de tribinal sa k kase la a, èske ou konn pou kilè moun yo la a? Hein? Akoz de tribinal sa k kase la a. Èske ou konn ki lè y ap ka rekonstitiye dosye moun sa yo pou yo tande yo? Akoz de tribinal sa k kase a, èske granmoun sa m wè pa kenbe kò l ap konn ki lè l ap parèt devan jij natirèl li? Kòman l pral fè parèt devan yon komisè oubyen sibstiti piske komisè a di w toutotan pa gen sekirite li p ap desann? Ou wè nan kisa n ye la a? Vle di gen yon fatalite k ap tann nou. sur le plan justice. Lè yap pale w de rekonstitsyon dosye, se pa bagay ki pe tan, e pa pe tan w non. Sa pran du tan. Nèg la gen 10 ans, pou rekonstitiye dosye li pran 3 ans, pou fè asiz li pran 5 ans. Sa fè l 18. 18 ans nan vi l gaspiye paske leta enkonpetan. 18 an nan vil gaspiye paske leta pa ka pwoteje dwa daksè a la jistis li. 18 an nan vil gaspiye paske nou gen yon jistis ki fèb. Nou menm, nan nivo Kolektif Avoka k ap Defann Dwa Moun, nou fè ènyèm konferans sa a se pou n atire atansyon tout peyi a sou sa kap pase la kòm etan yon katastwòf. Si pa gon desizyon k pran, moun nan prizon yo pral peye pou Castro al mouri grenn pa grenn. Esther Douyon, se yon dam y arete pou yon kesyon de dèt, yon jij denstriksyon arete l pou yon dèt. Pou n fè abeyas nou pa kapab. E abeyas pa ka fèt. Se grav. Fò n fè yon lòt jistis, fò n batay pou yon lòt jistis. E m envite tout moun nan sitin sa, rete vijilan, swiv kont Twitter m, kont Facebook mwen pou n ka okouran de dat sitin nan paske laprès pral okouran de dat sitin. Fò n batay pou n leve figi jistis lan e leve figi jistis lan kòmanse, dwe kòmanse pa nimerizasyon sistèm nan. Atansyon! Dosye boule, dosye disparèt, kilè wap jwenn yo? E moun sa gen dosye ki disparèt la, kilè lap jije? Kilè yap gentan rekonstitiye dosye a pou moun ki nan prizon ka parèt devan jij li? Nou pa konnen. E nan klima sa n ye la, tout aktè yo gen pè lakay yo. Ou panse gen yon komisè gouvènman ka al chita ap tande yon dosye devan tribinal kounya? Pandan ke dènyeman nan tribinal de pè seksyon sid tout moun kouri paske yo wè gon machin kap siyone espas la. Batay la anpil. Pèp ayisyen an nou bezwen nou. Kado bezwen nou, Arnel Remy bezwen nou, kabinè advocatus bezwen nou. Ann fon lòt jistis. Liv sa a, se yon liv ki denonse dadi menmiz ameriken sou peyi an, ki denonse kòripsyon E ti pak etranje yo bò isit nan Core Group ap fè anndan peyi a, se li menm ki denonse gansterizasyon Core Group meriken ap fè nan peyi a, fè peyi a tounen yon lanfè kote ayisyen ap kouri kite l. Se yon liv ki pote klarifikasyon sou sa n ap viv la a e ki pèmèt ke tout moun isit tankou lòt bò dlo ka gen yon meyè konpreyansyon de sa a e pote solidarite yo pou n soti kote nou ye la a. Anfèt, se yon liv ki byenvini La mezi ou, jou jodi an, nou sitiyasyon terib an Ayiti, kote li nesesè pou te gen kole zepòl sou le plan nasyonal, pou e yon solidarite entènasyonal pou ta fè fas a lènmi gwo nèg ke nou gen la, Kò Gwoup, Meriken, e tout lòt pisans enperyalis yo ki jire fòk Ayiti antere pou Ayiti pa ka sòti. Donk, gen de otè Ki pa ayisyen, ki ayisyen ki rive konsyans, ki pran konsyans, gen otan ki pa ayisyen, men ki konpran sa k ap pase a kòm moun sa entèpele yo e yo mande ke gwo paspèksyon ki fèt. E tout, tout tèks, tèks yo konvèje vè sa. Pou l soti la a, pou Ayiti dekole, fòk li soti anba grif meriken, anba grif Core Group, Fò l soti anba menmiz sa a, anba anba enjerans sa a pou ke li menm, Ayiti, atravè pitit li yo ki kwè ladan l, kapab pran wout pou l konstwi yon Ayiti kote moun ka viv tankou moun e tout pitit li ka viv nan yon byennèt. Donk. Nou panse ke piblik lan, isit kou lòt bò dlo, ap gen nan men li yon liv ki pèmèt li wè pi klè. E liv sa a, li gen yon avantaj, se ke li ekri, gen anpil tèks ki an anglè, an espanyòl, an grèk, an pòtigè, an fransè, an kreyòl, ki fè ke keseswa ayisyen, keseswa yon ameriken, keseswa yon italyen, anfèt, keseswa se yon espanyòl, li kapab, ta di, li e konprann sa k ap pase. E liv sa a ap gen tout yon seri daktivite ki fèt otou de li. ap genyen vòt siyati, nou te swete fè vòt siyati an Ayiti anvan nou kòmanse fè l aletranje piske ap gen vòt siyati k ap fèt isit nan Pòtoprens, nan fakilte yo, nan katye popilè yo, nan depatman yo. Men ap genyen de vòt siyati ki fèt nan Amerik Latyin nan, nan Karayib la, nan Ewòp, nan Amerik di Nò pou David pèmèt ke keswa Ayisyen oubyen lòt etranje ki enterese a pwoblematiki. Ayisyèn nan, yo ka bnh di yon lide de sa k ap pase e pote kole tou avèk nou pou soti kote nou ye la. Liv sa a la vwa la plis spesyal pou etidyan, elèv, ansenyan, militan e jounalis. Donk, apati la semèn pwochèn, l ap disponib. E nou panse ke nap gen pou nou bay kalandriye o retou de Kiba, epi pou nou bay kalandriye tout aktivite de deba de vòt siyati gen pou fèt yo, e kilè Dady liv sa a ap kapab nan men tout moun, paske deja depi nan wikenn nan lap disponib. Di nou menm ki la a, ke pwogram sa a adrese a nou menm tou, antan ke sitwayen dabò, nou genyen minimòm 30 an, 40 an pou nou viv sou bout tè sa ankò. Mwen menm mwen prale. Men sepandan, n ap dakò avè m, nan sitiyasyon ke peyi sa a ye la a, li pa kapab kontinye pou l ap pwojte tèt li pou 30 pwochèn ane yo. Paske dan 30 an, sa pral fè nou 250 an endepandans. M pa kwè nou youn la a ap dakò pou nou. Viv 250 an endepandans sa a nan sitiyasyon sa a. 2054. Se pwogram sa a ke CNSCA vin prezante bay lemond e bay lanasyon jounen jodi an. Pou di ke 250 an an, nou p ap pase l nan eta sa a. Nou vle se yon peyi ki efektivman chè mèt chè mètrès li, k ap viv an amoni avèk tout lòt peyi, men ki p ap viv odetriman. oubyen o pwofi de lòt peyi. Se sa ke nou vin ofri nasyon an jounen jodi an la a. An nou fè yon sèl feso, an nou fè yon sèl pou nou prepare 250 ane endepandans peyi Dayiti. Kòman nou kapab nou menm sitwayen fè konfyans a kote nou prale lè moun k ap dirije nou, nou pa konn kote yo vle mennen nou. Se yon bagay ki fondamantal. CNSCH nap raple nou, depi 1 an ke l fòme an, li toujou kenbe yon pwofil de dyalòg. Dyalòg avèk tout moun. Dyalòg avèk tout pati politik. Dyalòd avèk tout sektè nan vi sosyal, ekonomik, kiltirèl. Dyalòg avèk entènasyonal lan. e n ap kontinye nan pwosesis dyalòg sa a pou nou rive a yon antant sou yon ajennda politik a kou tèm ki pèmèt ke nou poze pwoblèm fondamantal ki genyen nan peyi an jounen jodi an la pou nou kapab retounen a yon òd konstitisyonèl. Sa a se premye aspè nan pwogram sa a. Lè nou fin pave chemen an pou nou kapab retounen a yon òd konstitisyonèl, pandan tan sa a, N ap ranfòse nou. N ap reyini tout fòs viv yo. N ap reyini tout ekspètiz nesesè ki genyen, nasyonal kòm entènasyonal pou nou kapab prepare yon vrè ajennda de devlòpman sosyal e ekonomik pou peyi an pou nou kapab planifye 250 lane egzistans nou antanke Ayisyen sou planèt la. Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil, gen yon gwoup moun ki t ap reflechi sou kòman pou nou gen yon vrè sosyete sivil ki pran responsabilite l anndan peyi sa a. Gwoup moun sa yo, yo divès, yo soti nan divès chapèl politik, divès konfesyon relijye, Divès tandans òganizasyonèl, òganizasyon fanm, òganizasyon dwa moun, tout kalite òganizasyon nou ta ka imajine, anndan kriz òganizasyonèl nou konnen jodi a menm. Gwoup moun sa yo panse li nesesè pou nou soti nan zafè yon moun, de granmoun ap fè bras yo, ap pran inisyativ pa yo pou kont pa yo, enpi yo di se sosyete sivil. Yo deside pou vrèman òganizasyon toupatou atravè peyi a, nan 10 depatman yo, ki se òganizasyon sosyete sivil, paske depi se òganizasyon ou ye, ou se yon OSC, yon òganizasyon sosyete sivil, OSS nan lang nou, pou òganizasyon sa yo reyini yo an konsèy. nan lespri pou gen yon veritab sosyete sivil ki fè pwa, ki jwe wòl li nan eseye, nan chèche enfliyanse Leta, dirijan peyi a, nan politik piblik y ap aplike yo, jwe wòl li tou nan chèche fè politik piblik sa yo rive bò kote moun yo. Lè n di politik piblik, n ap gade sèvis moun yo dwe jwenn yo, tankou sèvis sante, sèvis dlo, sèvis ijyèn, sèvis edikasyon, elatriye. Se konsa Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil lanse 19 janvye 2021 nou ta ka di se yon jèn òganizasyon ki pa yon òganizasyon anplis men yon regwoupman òganizasyon avèk kòm prensip pèsonn moun antan k endividi ou antan pèsonalite endividyèl pa kapab manm konsèy la. Egzanp, mwen menm k ap pale avèk nou la a, mwen se sekretè egzekitif Konsèy Nasyonal la, men m ap dirije yon òganizasyon ki rele Koze Ren, Kole Zepòl pou n Redrese Nasyon n. Donk, atravè mwen menm, se Kole Zepòl pou n Redrese Nasyon n ki ap ranpli wòl sekretarya egzekitif Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil Ayisyen an. Sa fè 1 an e kèk mwa depi konsèy la li lanse. N ap travay san rete, san pran souf pou nou wè ki pawòl reyèl nou kapab pote anndan yon sosyete kote tout moun yonn dechire ak lòt, yo pa menm gen pasyans pou yonn tande lòt, tout moun panse se pa m pi bon men an reyalite se retire m la mete m la.